Mwen pote men 3 konsèy ki ekstrèmeman enpòtan sitou pou ou menm kap viv nan yon relasyon. Donk si ou mete 3 konsèy sa yo an aplikasyon, se sur ke relasyon sa ke ou gen an li prale men vè lavan. Donk konsèy sa yo, yo enpòtan sitou pou moun kap viv yon relasyon a distans an menm tan ou menm kap viv yon relasyon de prè. Donk kisa ke li ye, kisa n vle di e kisa ke n pote pou ou nan ti video sa. Se ekstrèmeman enpòtan. Nap mande w pa kite videyo sa a san ke ou pa abòne chanèl sa a juste pou w kapab ankouraje n e an menm tan pa bliye pataje ti videyo. Nimewo 1 nan yon relasyon toujou pran le tan pouw valorize tèt tèt ou avan tou sitou nan relasyon sa a. Cela ne veut pas dire ke une fois ke ou mete tèt ou avan tou men nan relasyon sa a ou pa renmen moun sa a oubyen ou minimize moun ki nan kou la. Non, lwen de la. Se pran le tan pou fè tèt ou bèl nan relasyon sa. Donk, si w pa genyen pou bay tèt ou, ou pap genyen jis pou bay moun, men, ki nan vi w lan. Donk, moun ki nan vi w lan, tout sa ke w ap ba li dabò, li sipoze wè ke sa ke w ap ba li an, li reflete sitou nan vizaj ou. Toujou pran le tan pou al travay, pran le tan, men, si w te konn fè lekti, pou fè lekti, jwe foutbòl, tou sa, achte de nouvo vètman, jis pou w kapab fè tèt ou plezi. Bay tèt ou valè nesesè ke l merite nan relasyon. relasyon sa. Donk siw se fi ou sipoze valorize tèt ou nan relasyon an. Siw se gason, si se ou ki gason, ou sipoze valorize tèt ou nan relasyon an. Kòman ou kapab valorize tèt ou? Sitou gen yon seri de bagay il suffit ke ou paka ofri tèt ou l, oubyen ou poko gen posibilite pou ofri tèt ou l, li pa nesesè pou ofri anben moun ki nan vi w la. Yon egzanp ki trè senp, ou pa gen vwati epi ou achte yon vwati bay madanm ou. Oubyen madanm ou pa gen vwati, li achte yon vwati bay mari l. Donk de trè souvan, jan de reyaksyon sa yo, yo konn koze de zenpak negatif sitou nan relasyon. Si ou pa ka ofri tèt ou yon bagay ou menm, li pa nesesè, li pa nesesè pou ofri enben moun ki nan vi ou lan sa ke ou pa genyen pou ofri tèt ou. Pwofite ofri tèt ou yon seri dopòtinite ke ou twouve nesesè. Achte gwo modèl telefòn pou moun ki nan vi ou lan epi ou menm ou pa genyen Telefòn sa a ke ou achte, enben, pou fè moun ki nan volan kado a. Ou achte gwo mak machin bay moun ki nan volan, poutan ou pa menm posede yon bekàn. Donk, pafwa nou konn ap ekrimine medam yo, poutan de trè souvan nou konn koz yo. Ou konn koz yo. Donk, fèt atansyon sitou si ou ap viv yon relasyon a long distans oubyen ou ap viv yon relasyon ki pa a long distans. Gen yon seri de bagay, il sifi ke depi ou pa ka fè l pou tèt ou, Depi w pa ka fè l pou tèt ou, li pa nesesè pou ofri men moun ki nan vi w lan. Donk dabò fòk ou jije ke sa ke w ap fè moun ki nan vi w lan kado a, ou kapab ofri ofri tèt ou l dabò. Il suffit ke l konsa, donk pa gen oken pwoblèm nan sa. Ou kapab toujou fè moun ki nan vi w lan kado penpòt sa l ye. Il suffit ke sa ke w ap fè l kado a, oubyen sa ke w ap ofri l lan, ou kapab bay tèt ou l an retou. Oubyen ou bay tèt ou l dabò epi ou ofri moun ki nan vi w lan Men sa ke ou ba li a. Donk, de trè souvan sa yo, yo gen yon kapital enpòtans a ne pa neglije dans une relation. Donk, nimewo 2, le respect. Le respect sa a ankò, li jwe yon kapital enpòtans sitou nan yon relasyon. Sitou lè ou gen yon moun nan vi ou. Donk, gen yon fason ke ou sipoze pale avèk moun sa, sitou lè w ap mande l yon sèvis. Dizon, ou gen yon bagay ke ou vle pran, olye pou w adrese cheri a, pou w di l, Cheri, silvouplè, ou ka pran sa pou mwen? Silvouplè cheri fè sa pou mwen. Silvouplè cheri m m pat gentan al fè tèl bagay èske ou ka rann mwen sèvis sa pou al fèl pou mwen donk nou itilize awogans nou le fèt ke de trè souvan map pale e dirèkteman sitou avèk gason yo ou pat wè sa ou te gen sa pou tal fè e kòmsi ou moute vwa ou avèk yon ton donk sitou ton menm jan e pwovèb la di se le ton ki fè la chanson donk ton ke ou pale avèk moun nan donk sa deja li. Pwouve yon irespè. Imajine men tout fi bezwen atansyon, tout fi bezwen, tout fi enben bezwen si yo gen yon nèg nan vi yo pou nèg sa ke yo gen nan vi yo an, nèg sa respekte yo. Twazyèm pwen an se woutin yo, donk ansyèn vi ke n te gen sitou lè n te renmen yo. Pa janm neglije sa yo nan yon relasyon. Sa yo yo jwe yon kapital enpòtans sitou nan yon relasyon e pe enpòt relasyon an te a distans ou pa. Donk ou gen dwa viv a distans nan relasyon, gon seri de ti jwèt ke w te konn ap fè sitou nan telefòn avèk moun ki nan vi w lan, ou ka toujou fè l, oubyen gon seri de bagay ke ou te konn fè avè l, avèk moun nan, ou rele l, ou raple moun nan, ou fè moun nan raple ti istorisite sa yo. Donk se sur ke sa a, donk se vre ke ou pa viv pre moun ki nan vi w lan, Donk lè w raple l sitou jan de moman sa yo, donk e kòmsi l t ap viv li anouvo. Donk si w ap viv pre moun sa a, donk de trè souvan ou te konn sòti avè l lè w te renmen avèk li, ou te konn al nan bar avèk li, ou te konn al nan nan pisin, ti pisin avèk li, ou te konn fè ti sòti avèk li, ou te konn fè ti pwomnad avèk li, ou te konn fè l kado ti flè, Donk, il suffit ke ou fin avèk li nan kay, ou pa ofri l sa yo, ou pa ofri l opòtinite sa yo, se sûr ke relasyon sa a, l ap gen enpak, gran enpak negatif k ap fèt ladan l. Donk, se sûr ke relasyon sa a, li p ap rive pi lwen, li gen 90 pousan chans pou l fouchi. Swa ke moun sa ki nan vi w lan li twonpe w, oubyen moun sa ki nan vi w lan li kite w, oubyen moun sa ki nan vi w lan li toujou ap repwoche w, oubyen relasyon se vre ke nou ansanm, men pa janm gen yon Mityalite. Pa janm gen yon vi komin. Pa janm gen pa janm gen yon kowabitasyon vrèman. Donk bikòrespondans sa yo, yo ekstrèmeman enpòtan. Se avèk ou menm ki t ap tande nou avèk anpil atansyon, donk yo n ap mande w si ou te renmen men ide a, n ap mande w pataje videyo sa jis pou l rive jwenn yon lòt moun e konsa w ap fè n plezi e n ap mande w envite yon zanmi, yon fanmi abòne chanèl la, sa fè n anpil plezi. Tchaw pou yon lòt videyo.